Lendi 13 avril 2023, bonjou, bonswa tout moun e nou sweto byenvini deja sou chanèl paw la. Tvlakayhaiti.com ki kontan rejwenn ou pou nou pote yon nouvèl videyo pou ou. Yon nouvèl videyo ki boure chaje avèk anpil mò enfòmasyon ke nou pote pou ou sou sa kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. Men avan tou kòm dabitid nap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout moun, tout sila yo, tout zanmi, tout konpatriyòt ki pa janm lage nou jiska prezan, ki rete konekte sou chanèl sa tvlakayhaiti.com e se ak menm plezi a Nou rejwenn ou sou plato sa chak jou Bondye mete pou nou kenbew enfòme pou nou pote tout nouvèl pou ou sou Ayiti ak rès mond lan. Dosye ensekirite medam e mesye chèf gang ti makak nan moman nap pale la ap soufri chèf gang ti makak selon tout enfòmasyon nou genyen enben lapolis ta touche ti makak misye blese anba bal gen sila yo ki di men pye ti makak ta kase Oubyen misye ta fraktire vrèman grav medam e mesye, enben gen anpil moun ki estime donk enfòmasyon sa son enfòmasyon ki fè yo plezi le fè ke pou jan ti makak ap bay pwoblèm pou jan ti makak ap mete dlo nan zye popilasyon pou jan ti makak li menm ap fè moun kriye enben si ti makak li menm ta tou fè vwèl pou peyi san chapo se tap yon gran djwa se tap yon kontantman pou tout sila yo sitou kap viv nan blòk laboul nan petrovil nan fòjak nan tòsèl Nan pènye medam di mesye paske ti makak li menm misye bay anpil pwoblèm aprèl sot fin asasine polisye yo ebyen lapolis kite frape misye trè fò anpil sòlda tonbe n gen video ke nou paka pataje avèk ou ou konnen sa deja pou jan video yo vrèman chokan imaj yo pa bon ditou nou paka pataje avèk ou medam di mesye ebyen ti makak nan moman nap pale la misye ap soufri paske lapolis te blese ti makak Ti makak kan misye gen pwoblèm nan moman nap pale la. Pou nou fè kout pat nan depatman Latibonit lan presizeman nan komin Savyen ebyen nèg Savyen yo la nou vle pale de Luckson ak tout rès band lan ebyen ki yo menm anvayi sou komisarya Ti Rivyè a kote yo arive mete dife e nèg yo pote ale Tout sa yo jwenn anndan sou komisarya sa pou moman nap pale la moun nan savyen gen pwoblèm moun nan ti rivyè gen pwoblèm moun lyankou gen pwoblèm moun nan latibonit panike paske se plizyè fwa nèg sa yo fè jan de atak sa yo ben nan moman nap pale la sou komisarya ti rivyè a anba dife ben lapolis yo menm ap chèche wè kòman yo kapab pote ranfò avèk polisye ki yo menm te an difikilte Aprè atak sa ki chèf gang Luckson kap jere twoup sa, band sa ki pote non Gran Grif la, medam se mesye m pral envitew gen detay. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou nan videyo sa, enben se konsènan asasina prezidan Jovenel Moise, enben gen anpil moun ki kontan pou dènye kou sa ke lapolis fè kote yo arive mete anba kòd chofè John Joël Joseph anba kòd, John Joël Joseph nou konnen ki li menm se yonn nan prezime. E donk asasina sa a e ki li menm te anba men lapolis nan peyi Lèzetazini medam e mesye nou pral envite w gen detay nan videyo sa a e nap mande w ou menm ki nouvo sou chanèl sa a tvlakayhaiti.com ki poko abòne avèk nou se moman an menm pou fè sa pandan wap gade videyo sa a yon fason pou pa rate pwochèn videyo nap gen poun pote pou ou sou chanèl sa a bòn ekout tout moun bon jedi nap tounen. Ebyen e depi yè sa demi septanm. Si nou prale dirèkteman, jan ke n te di w li, yo arete jou madi 11 avril 2023 nan Dèlma 41, ebyen se Mozart Prévot, ebyen pou enplikasyon prezime li nan ansasina prezidan Jovenel Moïse. Ebyen n ap note ke Prévot se chofè epi se homme de main de ansyen senatè John Joël Joseph, kote ke misye li menm li pase anba kòd. Ann avanse nan menm kad enfòmasyon yo genyen e mezon chèf gang e tomasyen an Carlo Petit-Homme di Ti Makak ebyen yo demoli l a Petyonvil pa le fòs de lòd lapolis nasyonal ki li menm ki ekipe danjen lou epi zam de gran kalib ebyen yo a pye dèv nan minit sa yo kote ke yo arive blese e genyen anpil blese nan kan danjere gang nan. Ebyen nap do ke gen rimè ki ap pale de Ti Makak ke li menm ki ta blese tou. Ebyen malgre ke rimè sa gen li ap pèsiste men nap ret tann jiskaske nou jwenn foto, nou jwenn tout detay pou nou kab di ke eske chèf gang Ti Makak eske li menm li arive pran bal jan ke tout moun yo menm yo ap pale li. Ebyen nap di ke. Lakay chèf gang lan ki ta nan zòn Tomasen, Carlo Petit-Homme di Ti Makak, ebyen lapolis arive demoli ebyen kay sa. Enfòmasyon yo nou prale onivo de depatman Latibonit, ebyen nap di w ke yè swa te gen gwo ensidan ebyen onivo de Petite Rivière de Latibonit kote ke gwoup gang Savyen nan lannuit madi 11 avril 2023 baz Gran Grif Savyen Ebyen avèk baz palmis yo piye epi mete dife nan majorite chanm komisarya ki gen Latibonit la, ebyen ki li menm ki te abandone depi nan dat 26 janvye ebyen 2023, nou raple n sa, ebyen bandi yo pote ale tout bagay polisye yo te kite andedan komisarya a tankou kabann polisye te konn dòmi, biwo ansanm avèk anpil lòt bagay se yon kantite bwat yo te itilize pou yo kapab bwote. Ebyen bagay polisye yo te gen anndan polisye yo ki te kite yon machin pikòp ebyen bandi yo fè tantativ pou yo te ale ansanm avèk machin nan men li te parèt enpe difisil yo arive mete dife ladann bandi yo desann nan baz yo ansanm avèk yon Thor Light kote ke yo arive pran ni ebyen nap fè w konnen ke bandi sa vyen avèk palmis kote ke yo te arive e kadrye bouk la nèt pou yo menm yo te kapab mennen operasyon sa ki te kòmanse. nan neve apremidi epi yo te fini a onzè senkantwit ebyen e kote ke yo menm yo arive e fè sa ebyen nou raple n ke e komisarya sa ke li menm ki te abandone ebyen depi le 26 janvye nou raple n e 26 janvye e kote ke 25 janvye yo te arive touye. e bandi yo ebyen yo te arive touye 6 polisye ebyen depi lè sa ebyen nap di ke la polis li menm ki sanse abandone e anpil nan komisarya yo tankou tivè latibonit lyankou e yo te abandone tou vèrèt ansanm avèk dezam ebyen nap di w nan minit ke nap pale la se e sèlman komisarya e vèrèt ki li menm li gen de polisye ki kantone ladann ebyen jan ke m di w li komisarya. Rivyè Latibonit ki te abandone depi le 26 janvye swit avèk asasina de 6 polisye a Liancourt ebyen yo te ensandye l yè swa pa de manb di gang Gran Grif ebyen avan ke yo te apre ke yo te fin piye ebyen yo pati egalman avèk yon veyikil de la pnh epi yon Tower Elite kote ke yo menm yo arive sove avèk yo ebyen ann fon ti gade imaj sa ke nou pral gade la. E kote ke se yè swa, jan ke moun yo menm yo t ap eseye pale, yo di ke yo arive mete dife nan komisarya a. Ann gade yon ti imaj. Wi, jan ke nou sot ap gade li, ebyen se aksyon sa ke bandi save yo menm yo fè, ebyen maten an, ebyen bandi savyen yo, yo tèlman alèz, kote ke yo te arive okipe wout nasyonal la nan zòn Kafoufèy, kote. Yo te mete cha blende a li menm nan mitan epi yo t ap tire ansanm avèk polisye ki onivo di komisarya Ponsonde. Ebyen lè ke bandi yo fè anpil tan yo t ap tire ebyen se apre yon bon ti tan kote ke te gen yon lòt gwoup ki rele kowalisyon Jan Deni ki te yo te di yo ke men mesye Jan Deni nan wout ki pèmèt ke yo menm yo te kite Polisye yo, ebyen apre sa misye t ale nan zòn lyankou, ebyen lyankou nan zòn mowo dwèt gen yon sèten de izolan, ebyen misye li menm se li menm ki fè pati de ti grif, ebyen se li ki ap kidnape moun nan. Nap retounen nan menm kad dosye apwoche sou dosye prezidan Jovenel Moise, ebyen dcpj yo pwosede a arestasyon yè mèkredi a de Prévôt et Mozart ebyen nan kad ansasinay prezidan. Jovenel Moise tandis ke Ariel Henry non li menm li site ebyen nan kad krim sa ki kontinye ap dirije maladwatman ebyen peyi a. Ebyen dcpj ki pwosede yè madi 11 avril 2023 arestasyon de Prevo e Moza nan zòn Dèlma 75. Misye se chofè ansyen senatè John Joel Joseph e ki te arete pou enplikasyon prezime li nan ansasina prezidan Jovenel Moise. E le 7 jiyè 2021, Appel Rensink, ansyen palemante a li menm ki enkasere Ozetazini nan kad ankèt sou lanmò prezidan Jovenel Moïse, tandiske Ariel Henry, aksyon premye minis ayisyen non li menm li site nan ansasina ansyen prezidan. de peyi a, li kontinye ap dirije peyi a kenbe nan sitiyasyon sa a kote ke li pa menm prezante devan on jij an depi de mèt envitasyon ke yo arive fè li, ebyen jan ke nou di li, e jan ke nou di li, ebyen e konsa ke premye minis la li menm non l site nan kad lanmò prezidan tandiske se li menm ki. Santi ap dirije, ebyen li menm li tèlman santi ke li menm li alèz. Pandan se tan genyen ansyen premye minis Joseph Jouthe ki li menm ki soti nan silans li. Joseph Jouthe ki li menm fè gwo deklarasyon la nan kad lanmò prezidan Jovenel Moïse kote ke li menm li eseye pote anpil presizyon nan kad dosye sa. Ebyen gen anpil moun ki tap plenyen paske Yo pa t janm tande Joseph Jouthe ki li menm ki montre ke li te abandone sèn politik la ebyen nou pral. Efektivman, maten an, n ap tande avèk anpil enterè, anpil atansyon deba k ap fèt sou kesyon paspò a, spesyalman sou biwo yo mete nan komisarya Dèlma 33, e n ap salye tout ajan imigrasyon yo tou ki fè pati de biwo sa nan komisarya Dèlma 33. Nan dat ki te 7 fevriye 2023, gen yon nòt ki pote sinyati Direktè Jeneral Lapolis la, Mesye Frantz Elbé, ki fè tout polisye konnen ke, ki fè gran piblik la konnen ke, padon. Komisarya Dèlma 33, li retni kòm espas spesyal pou yo mete on biwo pou polisye avèk fanmi yo kapab vin fè demand dokiman sa. Nan dat ki te 9 9 fevriye, ebyen biwo sa li kòmanse bay sèvis. Genyen responsab komisarya a ki mete yon ekip kanpe ke li fè reyinyon ansanm avèk yo pou ede yo jere biwo a. Biwo a kanpe, tout moun ap travay. Yo vin avèk yon metòd kote ke polisye a li pase nan komisarya a, li pran yon randevou, yo mete non l nan yon kaye, epi tou yo ba l randevou, yo di l men kilè pou li vini, swa avèk tèt li oubyen avèk fanmi l. E polisye sa li menm sil avek inifòm sou li lap fè paspò se pou tèt li ke lap fèl li pa nan kesyon randevou san li vini nan biwo a li rantre pou lal fè paspò a se konsa ke li ye ou konnen ke parapò avek son eksperyans kap fèt sèvis la ap toujou gen ti pwoblèm ladann men de tanzantan Responsab komisarya avèk ekip la, moun migrasyon yo ap gade kòman nou kapab amelyore kondisyon jan ke nap bay sèvis la. Okontrè, te gon konsèy dè minis, yo felisite biwo Dèlma 33 parapò avèk jan ke lap travay ki diferan de lòt biwo yo, se ansanm de prensip ki mete ladanl. Bon, gouvèneman. vini avèk yon platfòm bon se byen paske nan mond la si n ap pale de teknoloji gon pakèt kote ki ap avanse nou menm nou pa ka an reta jodi a la tout moun se labank pou al depoze kòb pansetan gon pakèt lòt peyi ou avèk yon kat nan men w ou pa bezwen mache avèk lajan kidonk e biwo ap mache gen ti pwoblèm men yo toujou ap amelyore l bon. Gouvèneman vini avèk sa ke li vini an, piske gon pakèt moun kap kritike polisye, ki di ke polisye antre nan sant de, nan sant yo, yo bat moun, yo tire, yo fè dezòd, ebyen de konsè avèk lapolis yo estime ke pou rezoud sa, yap mete yon biwo spesyalman pou polisye avèk fanmi yo, se sal ye, spesyal pou fanmi polisye avèk polisye yo. Lè on polisye vin ou wè son polisye k vini li mèt vin a 2 3 4 moun men ou ou gan ou an konfyans pou konnen ke son polisye k vini kounya la si nou fè nou fèl spesyal pou polisye yo jodia la nou retirel nan men yo pa rapò avèk pwoblèm ki te genyen ebyen jodia la li klè ke Polisye yo, li vin yo vin nan difikilte pou yo kapab depoze dokiman sa yo swa avèk pitit yo, avèk madanm yo, paske yo vin rantre biwo Dèlma 33 pami kote ke ou ka fè demand la an liy pou vini. E majorite moun kap chwazi e kote pou yal pran randevou se komisarya Dèlma 33 paske yo estime ke yo plis an sekirite. polisye yo rankontre Sinapo a, yo pale ansanm avèk nou, yo di nou tout pa kapab pale yon sèl kou, men kòm nou gen sendika anndan lapolis la, si sendika yo ap travay pou byennèt polisye yo vre, sa a se wòl sendika yo pou defann sa ki vini byennèt polisye yo, pou pou defann sa pou polisye yo. Yo di yo pa nan fè dezòd, men yo Sendika la ki pou e pale pou yo. Se pa san rezon ki fè ke maten an, nou oblije pran laprès pou nou denonse sa, menm privilèj sa a ke yon polisye pa kapab jwi. Jodi a la, lò te kreye loudi spesyalman pou polisye avèk fanmi yo, Poukisa nou oblije rantre lan kesyon biwo an liy? Tout moun ap vini. Mwen mwen gon zanmi m ki abite Kafou, li di m se Dèlma li pran randevou. Moun nan vini li menm l ap benefisye de sèvis a ki anndan komisarya a, pandan se tan polisye a ki nan baz la, ki nan komisarya a, li pa ka benefisye l paske yo di son randevou pou l al pran an liy. ki kreye yon pwoblèm ki koz ke depi lendi biwo a li pa operasyonèl paske polis yo di yo menm yo te ka toujou fèl an liy menm jan yo fè biwo a spesyalman pou yo yo te ka toujou fèl an liy spesyalman pou yo tou men piske yo vin melanjel avèk lòt moun, ebyen se yo di ke si n melanje l a lòt moun, yo pa gen rezon dèt pou biwo a rete anndan komisarya ankò, kounye a li vin pa yon biwo spesyal pou polisye ankò, li vin yon biwo nòmal pou tout moun ke imigrasyon kapab voye vini. Kidonk, biwo a li fèmen, polisye yo di konsa ke se swa biwo a rete la, Ou byen li rete nan nòmalitel jank kel te ye a kesyon anliy lan yo menm paske yap bay san yo yap bay vi yo pou nasyon an yap bay vi yo kòman ou kapab imajine pa egzanp polisye ki mouri avan yè yo. Pou madanm yo, pitit yo vini, petèt ki tou sou chòk, yo bezwen fè yon paspò pou yo, ou oblije ap voye yo an liy. O nivo Sinapò, o nivo biwo sa, nou ede yon pakèt madanm polisye ki mouri, pitit yo vini, nou fasilite yo fè l. Men kounye a la, ou pap ka fè l ankò pou yo. Se sa k fè ke n ap lanse mesaj sa maten an pou nou di responsab yo fòk yo repanse biwo Dèlma 33 pou yo retire l ke moun ka vin pran randevou an liy la ladan l. Lè yon polisye vini, tout moun konnen ke se yon polisye. Men lè w ouvri l o gran piblik la, komisarya pa konn kiyès moun li ap resevwa. Ou ka resevwa nenpòt bandi, nenpòt lòt moun la. Men lè yon polisye pran responsablite l, li vin a yon moun li enskri nan yon kaye, ou ka al fè rechèch pou wè se tèl polisye ki te enskri moun nan nan yon kaye. Men nenpòt. Wè, si si sa ta rive nou resevwa bandi nap tou nap tou mete yo anba kòd. Pi senp ke sa. Sa tap bon pou nou wi. Èske wap konprann? Bon. E kidonk sa yo se se de bagay ke nou nou tou fòk nou imajine avèk sa yo. Piske yon bagay ki ouvri o gran piblik se menm jan lè wap fè yon konsè an plennè, nenpòt moun kapab vini, ou pa konn kiyès ki la kiyès ki pa la. Men si yon biwo nou kreye l spesyalman pou polisye jodi a, menm ti avantaj sa nou vle retire nan men des ajan de polis, des ajan de fòs de lòd epi tou nou retire l, nou ouvri l a tout moun, pa gen rezon dèt pou biwo sa rete nan komisarya. M kwè ke jodi a la, responsab imigrasyon yo ap tande. Responsab onivo lapolis yo, yo ap tande. Si nou kreye biwo a spesyalman pou polisye, ke l rete spesyal la pou polisye. Polisye yo di yo pa nan kesyon anliy nan biwo komisarya a. Se pou yo l fèt. Se sou non yo l monte. Li pa ka desann sou lòt moun. Tankou pwovèb la di l, chodyè a monte sou non timoun, pi devan l vin desann sou non granmoun. Ebyen biwo sa a. Donk èske w panse nan yon dispozisyon ki vize a mete lòd nan kesyon paspò a, yo ta kapab ouvri yon posiblite pou polisye yo pa pase an liy nan oubyen jan responsab ajans de vwayaj yo swete l, yo ta kapab kreye sou menm platfòm nan yon fenèt pou polisye yo? Se konsa l ta kapab ye tou. Pou mwen m panse ke li pa tap li pa tap yon pwoblèm ou kreye yon fenèt petèt e kòm m wè e bon sit la kòman l rele ankò a e ou ka kreye yon lòt fòmilè apa yon fenèt jan ke w di l la pou polise kidonk ou gen bon kounya la ankò. Èske ou pa pral mete lòt bagay ladan l pou moun nan kapab idantifye l antanke polisye? Èske ou pral mande ke pou polisye a mete matrikil li? Si se pa matrikil la vre, sistèm nan li pap rekonèt li. La li pral mande yon pakèt travay. Olye ke pou sèvis arete. Paske youn nan pi gwo pwoblèm ke n ap fè fas la kòm youn nan moun k ap ede responsab la kòdone aktivite sa, se paske. Nou gen prè de 2 mil polisye ki enskri nan kaye k ap tann jou randevou yo rive pou yo vin fè paspò yo. Kounye a la nou vin nan on dilèm, ou vin mete polisye sa yo anfas nou menm tou ki ap ki ap dirije a. Paske si l pèdi on tan l vin enskri, li aksepte ret tann pou li kapab vini fè paspò a avèk pitit li, avèk madanm ni, epitou denkou, pa gon pwoblèm, gon pwoblèm de kominikasyon ki poze, nou pa janm alète yo anyen, nou pa janm di yo anyen, se rete konsa briskeman konsa, nou pran yon desizyon pou nou di konsa ke tout moun se anliy. Kidonk polisye a li pa gen anyen kòm privilèj ankò la ke li jwi, polisye a li pèdi yon tan li vin enskri, epi tou jounen jodi a ti avantaj sa ke ou ba li a ou vin retire l. Kidonk nou kwè ke gen de bagay la ki sipoze fèt. pou rezoud sa. Se swa yo kite l jan ke l te ye a, yo retire l pami biwo ke moun kapab pran randevou an liy, tout moun kapab vin ini an, ou di mwens yo kite l jan ke l te ye a pou fasilite polisye yo. Mèsi bokou Lionel Lazarre. Lionel Lazarre, kòdonatè Synapoha, li se yon nan moun tou ki ap. jere sant ki nan Dèlma 33 ki te fèt nan yon premye tan pou polisye yo. Sonapi, li menm li fèt pou ajans de vwayaj yo. La ankò genyen yon nou pwoblèm e nou gen avèk nou yon nan reprezantan ajans de vwayaj yo ki se Garry Bejamin nan stidyo avèk nou. Bonjou. Bonjou e.